Bri kouri, nouvèl la gaye, medam e mesye, zanmi, fanatik tvlakayhaiti.com yo, nou kontan avèk ou e pa bliye jodi an se 3 desanm 2022 nap avanse nan fen ane a la a, Ebyen e se ak menm plezi a nou rejwenn ou jodi an la ki se weekend. E yon weekend rete yon weekend e pou sila yo kap kondwi pa bwè. E si wap bwè tou pa kondwi e se prensip lan sa si tout fwa ke ou pa ta vle malè rive w ebyen swiv ti konsèy sa ke TV lakay Haïti-point-com pote pou ou nan videyo sa medam e mesye son videyo ki pral bay anpil nèg dyare Son video ki pral bay anpil nèg vant pase, son video ebyen medam zen mesye nap diw ke anpil nèg goch a bwat nan peyi a ki te panse yo fin byen, ebyen peyi lèzetazini rive sou yo, peyi lèzetazini met pye sou kou nèg yo, peyi lèzetazini frape nèg yo, ebyen medam zen mesye anpil nèg la nèg yo gen pwoblèm paske koze a gaye, etazini pran gwo sanksyon kont. Hervé Fourcand, Rony Celestin e nou konnen aprè Canada te fin sanksyone nèg yo e jodi an la se kou pa Etazini ki li menm nan moman an la a ebyen se rèl sou rèl lap mete lakay nèg yo paske anpil byen nèg kòmanse sezi, anpil kont bank nèg kòmanse bloke e gen de nèg ki pap menm ka vwayaje. Al Lèzetazini e lè n konnen nèg pa bò lakay, yo manje isit, y al bwè ji lòt bò e jodi a la a, n ap rete la nan ensekirite a avèk pèp la paske se nou menm ki kreye l, se nou menm k ap finanse gang, se nou menm k ap finanse bandi nan peyi a, se nou menm ki mete Ayiti nan sa l ye a la a. Ebyen nan dosye dwòg ak trafik zam ilegal, medam, matmwazèl, se mesye, Lèzetazini frape, Lèzetazini mete koze a deyò, ebyen nouvèl lis sa ke nou pote pou ou la ki gen anpil gwo chabrak ki yo menm te panse yo fin bon, ebyen Etazini rive sou nèg yo an bout bèt medam e mesye, nou pral fèw tande koze anndan video sa e nèg ou pa ta pi panse non yo nan lis la, nèg ou pa ta pi panse se yo nan moman la ki gen dyare ak vant pase, nèg ou pa ta pi panse kap fè gwo gagann nan radyo vire tounen ebyen non yo nan lis la. non yo figure nan lis la e ou pral sezi tande koman etazini ebyen pral komanse depòte madanm ak pitit nèg tout fanmi yo gen lòt bò voye tout ayiti nan ensekirite a e lè sa a nèg yo pral pran men yo nèg yo pral oblije bloke retire ayiti nan sa li a paske se yo ki mete group gang yo se yo kap finanse yo se yo kap ba yo zam antouka mèdam e mèsye zanmi fanatik konpatriyòt tv lakay ayiti pwen kòm yo nou pral envite ou tande koze. TT a laparèy, n ap tounen. Nou t ap pale de mesye sa yo t sou ekran ki se Lamòt, ki se Martelly, Lambert, Latortue, se yo tout ki sou ekran la. Te vin genyen non ki ajoute, se Rony Celestin epi Hervé Fourcand. Donk Kanada te deja pran sanksyon kont moun sa yo. Alò antretan mwen aprann maten an ke manman Denel Sainton ta mouri. Denel m eseye ekri w m pa jwenn w men m swete w vrèman toute mes sympathies paske m te tande Kesnol l'amour m tap tande ki te di sa m salye w Kesnol m swete toute mes sympathies a Denel Sainton ansyen kolaboratè m nan RCH 2000 egalman Zenith FM ok pa gen pwoblèm anplis Canada ki pran sanksyon konte mesye sa yo Lèzetazini ta sanble ap mache a ti pa ti pa men e poko sa n bezwen men kanmenm Fò nou di zewo, en, de. Lèzetazini sanksyone lòt politisyen ayisyen kòwonpi! Pou ki sa? Pou trafik de dwòg. Jounen 2 desanm 2022 a, Etazini, ki rejwenn peyi Kanada, yo sible yon seri de pèsonalite nan peyi an ki nan koripsyon ak trafik dwòg. Hum. Jodi an, wi m sipo gen ribrik sante jodi an tou, Doktè Rock pa gen pwoblèm. Wi, gen ribrik sante jodi a tou. Ekoute, donk, le Departement du Trésor ameriken, li sanksyone jodi a kiyès? Rony Celestin, le fameux. Kot kay Rony an? Eh misye di wè kay sa, misye di se ti monnen epis. Yon nèg gen kòb papa, kote misye? Banm kite misye sou ekran paske la nan fyèf misye, m pral fon ti rete sou misye. Yo sanksyone Rony Celestin ak Richard Lenin Hervé Foucand e yo di poukisa an vèti de dekrè 15 desanm 2021. ki enpoze de sanksyon ak yon seri de etranje ki enplike nan trafik mondyal de dwòg ilisit. Tande byen wi, trafik mondyal, sa di kèlkeswa kote nèg yo fè dwòg la soti, tankou wè lè w wè yon dwòg ki soti, nan Kolonbi, ki desann Ladjou moun, ki travèse Marigo, ki vin Jakmèl, ki travèse anba lanmè, ki travèse anba dlo, ki al kache, pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm. Ti pa ti pa n ap rive. Pou trafik mondyal de stibevyan. A di tout kote nèg yo nan zafè dwòg, Etazini gen je sou yo. Donk, Etazini di ke Rony Celestin ak Hervé Fourcand, nèg sa yo livre yo nan yon seri de aktivite oubyen yon seri de tranzaksyon ki materyèlman kontribiye oubyen ki prezan menm, ki reprezante yon risk siyifikatif. pou kontribiye a la pwoliferasyon entènasyonal de dròg ilisit ou de lèr mwayen de pwodiksyon. Sa di nèg yo kontribiye nan zafè dròg la oubyen pou nan fè pwodui dròg la menm. N ap vanse. Gouvènman Kanada a te deja pran sanksyon kont yo sou menm dosye sa a. Dapre Depatman Trezò Ameriken, Rony Celestin ak Richard Hervé Lenin Fourcand se 2 egzanp politisyen ayisyen kowonpi, 2 egzanp politisyen ayisyen kowonpi ki abize de pouvwa yo. pou yo kontinye rapousuiv aktivite trafik dwòg nan rejyon an, daprè sa sou-sekretè trezò chaje nan zafè teworis ak ransèyman finansye Brian E. Nelson misye rapòte. Trezò a kontinye pou l di ke yo ap travay. pou yo kontinye demaske yon seri de nèg ki son seri de aktè malveyan ki responsab trafik ilisit de dròg epi k ap destabilize peyi Dayiti. L'OFAC, kidonk Depatman Trezò Ameriken an sinyale ke yo dispoze de zenfòmasyon klè ki endike yo ke Rony Celestin misye livre l a de aktivite de trafik entènasyonal de dròg. N ap vini. M di w, Plato, rete wi, m pral fè n tande yon bagay talè la. Pase ou konnen, nou menm nou pa konnen. Ba radyo a volim, m pral fè n tande koze talè. Fò n konn ba yo plis. Misye itilize pozisyon l, politik li, tande wi, pou l kapab fasilite enpòtasyon dwòg soti peyi Venezuela pou rive Ayiti. E misye voye dwòg vè Etazini ak Bahamas. M pat konnen mwen men li map li. M pa konnen se li map li. Se yon tèks map li la. Selon otorite amerikèn yo, yo di yo dispoze egalman de enfòmasyon ki endike ke Hervé Fourcand, misye livre la des activités de trafic international de drogue menm jan ak Rony Celestin. Tande byen! Ooh le ka de Hervé sa se pa le ka de Lambert eh yo ale lwen wi yo di ke misye itilize pwòp avyon l pou l transpòte dròg dan le sud d'Haiti m pa konnen menm se li m ap li m pa konnen afè yo etazini pran nap tann rès yo ase etazini pran e kanada deja pran sanksyon kont yon seri de nèg ou konprann nap tann rès yo etazini yo ap vini nan pa n pa prese. Ann ba yo benefis di dout nap tann rès yo. Ekoute, yo di ke Hervé Fourcand misye itilize pwòp avyon l pou l pote dwòg nan Sid peyi Dayiti. Yo di Hervé Fourcand misye tante itilize enfliyans politik li pou l enstale on seri de pòs ooh. Tande byen sa yo di wi. Misye itilize pouvwa politik li pou l plase yon seri de moun nan yon seri de pòs estratejik nan gouvènman an. Moun sa yo ki gen pou wè ak fasilite aktivite li nan zafè trafik dwòg la. Ooh, ou kwè m pa t tande yo te di e AAN. AAN oubyen APN? M kwè AAN se sou kontwòl misye li ye. Ohh fot fot dosye se m tande baz ap pale wi kote mouche morvan morvan konn tout dosye pase epa dat morvan ap di bagay sa yo non men ou konnen ti nèg tèt grenn epi yo dil pa jounalis epi yap voyel anlè yo pa atrap li e morvan ap di bagay sa yo kèk tan wi pase gen bagay kap di la se konfimasyon oubyen yo pa nouvèl non Yo pa nouvèl pou nou non se alò ou konnen kòm anpil ayisyen kwè nan mesye blan ou konprann si m di daprè Morvan yo pap kwè l y ap di e manti l ap bay sou yo e yo ap di w ap detui yo ebyen kite m kite m li blan e blan pou m li wi e ou konprann e blan pou m li wi o e blan pou n li sa di wè ou wè gran sid la gen ti bagay k ap vini wi gen nèg k ap pale fò la k ap defann yon seri de moun pral gen kouri pi devan wi Rete branche. Inosan. Pral gen kouri wi. Sa fè dias. Paske wè si yo rive sou Hervé Foucan fò konsa. Avèk kesyon avyon li an. Gen nèg tout ka nan kouri trè byento. E gen nèg la ki nan zafè pò etc. Yo ka nan kouri wi. Bon rete branche. M pap presipite. Ekoute. E ben tande non. Yo di ke. Misye itilize prop avyon l pou l transpòte drog yo nan sud peyi d'Haiti. e misye gen gwo enfliyans nan pouvwa yo tou, kote l plase yon seri de moun pou kapab fasilite zafè dwòg li. Gon bagay yo di la, yo kontinye pou di. Yo di ke aksyon sila yo, yo fè suit a yon aksyon ki pase nan mwa novanm lan, kote Etazini te deja lonje dwèt sou 2 politisyen kowonpi. ak miltipliye trafik ilisit de stibefyan nan peyi a oubyen fasilite mwayen pwodiksyon yo, ki reprezante yon risk siyifikatif pou kontribiye de manyè e pou ta destabilize peyi Dayiti. Gwo bagay wi! Ooh! Donk Etazini di ke l ap kontinye sipòte pèp ayisyen an, pandan ke gen de konsekans pou tout moun ki kontribiye oubyen ki nan kreye enstabilite ki ap sipòte vyolans nan peyi Dayiti. De plis, Etazini di ke l ap kontinye bay asistans sekiritè ak imanitè nan peyi Dayiti. Ba yo melanje. La sosyete, ba yo melanje nan men nou wi. E ba yo melanje, e be tande non. E gwo nèk ki di tete, la gen nou yo. Ou sou zen ou menm. Bon m fon ti rapèl pou nou sou dosye Rony Celestin. Paske gen bagay kap pase, lè yo pase, pa inyore yo. Te gwo batay nan plato santral. ant Rony Celestin e Willo Joseph. Nou sonje sa? Men kòm sanksyon sanksyon nap tann. Alò atansyon, pa tèlman inyore sanksyon yo non. Pase gon kesyon de bloke kont, de sezi byen, de voye pitit madanm retounen jwenn, sa yo enpòtan tou wi nan sanksyon an. Epi gen evidans. Depi ou wè gen e, ou sonje Lambert, le cas de Lambert. Hein, ka Lambert pa egzanp, ka Lambert son gwo ka. Yo pa sèlman pran misye, yo atake madanm misye tou. Son gwo ka li ye ka Lambert. Ou konprann, kreyòl la di men se vrè, ka Lambert son gwo ka. A yo atake Lambert, yo atake madanm ni tou. Lala. Sa a diyo ke nan sanksyon yo sa ka itil. Sa ka itil. Eben ekoute, men e sa k fè mwen te di ke La jistis sipoze ranfòse a patir de sè dosye. Lèzetazini le Kanada ta sipoze ede Ayiti ranfòse je non m sot site la wete yo nan sistèm nan. E ranfòse yo a moun ki plis kredib. M ba w garanti n ap jwenn yon ti bagay. N ap jwenn yon ti bagay. Ekoute, tande wi. Eske n sonje lè te gen zen Rony Celestin ak Willow a? Nou pa sonje, nou bliye vit. Kot kot kot Kan Rony? Kot Rony? Zenglen dou dè dè bawo nan peyi sa. Enh. Pou vòlè tè Enh. dè dè dè bawo. Pou dwòg dilè dè bawo. Enh. Enh. Sa sa vle di? Wi. Nou pa konnen! Paske w nan yon ti ekip mafya ou panse ou ka sa tout moun? Mh. Paske m respekte w m pap fin avè w panse ou panse pè m pè w? M pa gen dosye ka blan non mwen menm. M poko rive imigrasyon pou la mande m kote m prale non. M se yon malere ki kenbe liy mwen. Wa pitit mwen lekòl mete m edike yo. M pa touye yo lanwit non. Pou vòlè non. Pa betize avè m. Tout moun konnen nou. E tout moun konn kiyès nou ye. Jenerasyon Paul Amayisad, moun ki pa pale de ou a e pa vle pale de ou. Pa bay tèt ou valè ke w pa genyen. E sa m di w, se lè, fò m di w, se lè gen deblozay ki pete nan kay la pou n konn bay yo wi. Èske w konprann sa m ap di w la? Se lè w wè gen deblozay pete pou n konnen, lè sa misye t ap sakaje Willow. Sa misye pale toujou, m pa jwenn nan lòt bagay. Misye pale, e Willow, l ap takle Willow. Nan bizman, m te sòti m al kandida pou senatè epi pou depite. Wi. Aprè 2 manda pèp la respekte m yo ban mwen manda senatè. Mwen ta pran m nan prizon mwen menm. Kòman m te fè, kòman m te ka fè rayi yo? Oh. Y al vote m pezibleman, pou yo rann ou sèvis pandan ou deba wou. Ou tande? Pandan ou te dwe kondane ou fout ou anba lanmè, ou pa janm wè moun nan sou latè. Oh oh. Kounye a ou pami moun, w ap fè freka moun. Wow. Epi w ap fè moun pè ou. Pè nan kisa? Ou tande? Pè nan kisa? Sa w ye? Ou gen kle lavi a nan men w? Ou k Bondye? Tout sa m pa t vle di w la, si w fè m di w tout. Paske w anmègde m twòp. Oh. Al fout lekol pou fè pou fè kob tou. Oh lekol la ale wi. Nou pat konnen. Se tout moun ki ka jere. Edaline. Ou menm si ou te gen yon milya dola nan menw ou konnen zafè diaspora nan menw. Wi li pa ka jere. Ou gen tèt pou jere kob. Li pa gen tèt non. Mwen ta pretan milti milyonè. Uhmm. Oh. Pa betiz ou avèm tande Willow. Ok. Ok. Uhmm. Mte pran ou pou moun twòp. Uhmm. Mrespekte ou twòp. Wi. Ou montrem longè vagabondaj ou. Uhmm. Sam pè la? Anyen e chef ou ye? Humm. Awe sim te pranw mpa tap ret nan peyi dayiti monchè. Wi. Ou gen nan menw. Ou pa vin pran ma sè a lakay mwen an. Men si ou vin pranm nan. Humm. Pa gen pwoblèm. Fòm konn de metiye nou. Ou pa vin levem. Ohh. Ou wè li manke lòt la dega wi. Eeh li di misye e metiye li. Donk li ka vin pran l. Ou konprann? Li manke l dega, li manke l dega serye. Eben, m di w bon oke, kounye a m pral gade ki sa a wi Lodi. Konsa ou konn sa k pase? Achiv yo la wi, se rale nèg yo pè rale achiv yo. Ou konnen konfrè m yo ann Ayiti, m konprann reyalite a, bon, yo nan bouch lyon an, e pa tout bagay yo ka oze pale men ou ka fè ti analiz ou. Sa p ap deranje larepiblik monchè, e pa ou t fè dosye, ou pa fabrikan anyen. Ou konprann? Donk si w nan gwo jounal bay pil moun ap tande, ou pase yon ti son pou pèp la. Epi ou rafrechi memwa sosyete a. E sa sèlman. Ou pa bezwen fè deta, analiz, ou konprann. Ou pa bezwen fè l menm jan Tite ap fè l. Men omwen, ou ka raple yon ti bagay pou peyi a. Ou konprann sa m di w. Ebyen ekoute, Willo pral reponn misye e Willo, Willo pral lage yon bagay nan men l la. Se pou sa m al nan achiv la wi. E el si soufran. E pou sa m ale nan achiv nasyonal paske Wilo lè misye fin pale la l kase met nan men Wilo epi Wilo li menm sa l fè Jacques M. Mirlène M. Je te salu Wilo ale nan li al li batistè misye tou oh se lè blan anonse tout sanksyon yo la wè Kanada ou wè youn nan peyi ki entèrese m la se kay vwazen an ou ta sezi wè bagay sa bon m di w Luis Abinader l pi enpòtan pou mwen la wi ou wè pandan lap fè n soufri la imilye ayisyen nou yo Luis Abinader son nèg map priye pou li wi la oh oh chak avan mal dòmi m priye pou Luis Abinader wi m di oh Bondye fè Luis Abinader ou konprann swiv peyi Canada fèl swiv Etazini pou l kòmanse anonse sanksyon epi l menm pou l di non sèlman pran sanksyon men pou l mete byen nèg isi nan likidasyon pou l vann yo si l vann yo pou 3 milyon voye omwen 1 pwen 5 milyon pou ayiti tanpri souple Luis Abinader por favor ayudame ayudame por favor eh mi presidente Luis Abinader eh escúchame. Ou pa konprann? Donk se se pa ti koze k'ap pale la. E TT fou tan se APN? APN? Eben sa m di w, ou wè fou kan gen bagay. Eben tande non, gon bagay lè zanmi an fin pale epi gon bagay ki atire atansyon m, se sa Willow pral di a. Tande sa peyi a! On nèg ki di m renmen zen, e pa renmen zen non. Gen anpil bagay pèp la bliye. Paske medya yo pa fè rapèl sa a, travay achiv sa a fòk medya yo fè l pou pèp la, pou n ka sonje moun yo. Nou pa t konnen, Willo te pale n wi. Pase si n te pran Willo oserye nou pa p tann Etazini, Kanada non. Se paske n di a e de nèg k ap goumen, e de bagay, y ap goumen pou tè, y ap goumen pou fanm, y ap goumen pou byen e politik. Men l te pale. E yo te pale tande misye, tande kot Willo.